Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou kontan avèk ou nan kad emisyon sila e sa fè anviron 2 jou depi ke ou pa tande vwa sa sou chanèl la aparamman ou poze tèt ou kestyon pou mande sa kap pase konsa e ben an peu de fatigue on se relax an peu e pi ben se evidan la poun kapab tounen poun pote enfòmasyon bay fanatik yo nou gen anpil ti koze nou pral pale nan emisyon sila paske genyen anpil dosye konsènan la polis. E de dosye ki merite sa n ta kapab rele yon sòt de modifikasyon, e èske nou te bay move enfòmasyon pa chè paske lapolis li menm li kapab fè erè e konsa tou kapab verite. Men fò m di nou byen ke nou menm nou la, n ap kontinye gade kòman sa ap pase nan peyi Dayiti e n ap pwofite salye chak grenn moun ki pran yon atachman toutafè enfayib pou chanèl sila. Ale se pati pou lèzenfòmasyon 4e seksyon Agroydon, Rivier Gauche, lokalite Kobanal. Troasyem moun nan, Rousier François, 37 l'année originaire commune Inche. Et puis enfin, ganyen, Claudet Merville, 49 l'année originaire commune Inche. Poukou elè la, moun Sayo nan garde à vue, en attendant suite judiciaire sous dossier si la. Mais écoutez, euh, alors monsieur Sayo, Ebyen ok, e ou gon bagay ou bezwen di? Gon bagay m bezwen di. Hum ki sa ki? M ap mande pou lajistis kolabore afè ni lapolis e la plipa de lapolis paske pa tout lapolis. Kòmandan Eksenn nan, kòm li mond antye ap gade video a tou. M ap mande pou yo arete kòmandan Eksenn. Akizasyon misye ap di m fè m pa fè misye akizasyon dèyè zam kòmandan bay la se misye avèk Camero Nelson se menm nèg sa yo te te gen pou n te al dèyè zam sa ki ki se 18 ban mwen kat fevriye ki se 18 fevriye 2022 non se yon 18 fevriye nan sware kòmandan bay te swete te al pi lwen avèk pitit li ki te malad misye ak tout Rosie misye Rosie avèk tout Camero moute konplo a pou n te ka al kase kay kòmandan bay la. Toujou dosye ki konsène lapolis, yon endividi entèpele a zam afe, kokayin, lajan ak lòt materyèl lapolis sezi se nan Nò, nakotrafikan notwa Jickson Jacques alyas Ezekyèl ki ap viv nan Ba Aviyasyon lokalite ki depann de komin Kap-Ayisyen entèpele nan kad yon operasyon ki mennen pa bò kote lapolis ak blts dcpj an detachman nan Nò. dimanch 22 janvye 2023 lakay li. Nan kad pèkizisyon ki fèt pa bò kote fòs lòd yo lakay mesye sila, yo jwenn plizyè ti aktivite, 200 gram poudre blanch asimile ak kokayin teste preliminèman pozitiv, yon kilogram ak 5 dizyèm pay sèch aparante ak mariwana teste preliminèman pozitiv, yon sòm dajan. ki evalye ak yon montan de yon milyon 152 mil 400 goud an ayisyen epi yon sòm dajan an dola ameriken ki evalye ak yon valè 4 mil 741 dola ameriken. Genyen yon zam afe ki sezi tip pistolè mak Sig Sauer. Se yon kalib 9 milimèt, gen yon chajè 10 katouch tou. Yo jwenn yon veyikil mak Toyota modèl Foreigner 2014 koulè griz, plak AA-23509. N ap raple ke gen yon jij de pè nan seksyon sid Kap-Ayisyen ki li menm al fè konsta legal yo. Dosye sa pa sere men nou fon ti tounen sou li paske nou te pwomèt ou ke nap batay jiskobou pou ke sitwayen sila li menm li jwenn liberasyon ni si e sèlman si yo ta jwenn li inosan. Le sitwayen se Clovens Jean Jacques ki libere yo jwenn li inosan. Kounya la nou sonje sak te pase lapolis pran misye li fouke l nou wè kòman yo te fouke l atravè yon videyo. Yo imilye l. Kounye a la, ann poze tèt nou kesyon pou n di, ki sa lapolis ta dwe bay pou kapab lave imaj sitwayen sila? Paske anpil vwa te leve nan sosyete a. Anpil moun sou fesbouk, anpil moun sou youtoub, anpil jounalis atravè dè emisyon di ke mezanmi sitwayen sa a se pa nòmal pou yo arete li paske Li inosan. E lè lapolis al mennen ankèt vre li wè li inosan. Kounya la lapolis banm mande yon bagay. Lè w arete yon moun, ou gen yon soupson sou li. Eske se jan de tretman sa pou w ba li? Ou ka just menote moun nan epi ou ale avèk li sajman. Nou pa konn wè lè yo arete moun aletranje? Men kòm peyi sa son peyi bosal paske lè bandi ap fonksyone l fonksyone bosal donk depi nou gen sinyal sou yon moun yo ta di son bandi se sak fè nou just kouri avèk li konsa men ekoute m panse ke sa merite yon ekskiz ba wi nou ta dwe ekskize sitwayen an e menm peye fanmi dedomaje fanmi an pou sa n fè a paske sa se m ta kapab di yon bavir ireparab. Ou pa ka repare l non sitwayen an gentan sal pou moun ki te gen chans gade moun sa yo pral di oh misye son gang euh nèg nan gang vitelòm patati patata epi si menm moun sa yo pa gen chans wè video kote yo libere li an kote ke nou di ke li inosan kounye a kisa moun sa yo pral di ah misye se te yon bandi lè yo wè l aprè 5 an ah se yon bandi èske nou konprann kounye a la m vle fon ti pale avèk nou men jiskavan. Emisyon sa se frèch wi pou m bay bigòp ladan l paske depi nan premye videyo a lè yo te arete l lan zanmi m frèch sèmante nèg sa li menm s on inosan e lè m pran san m gade m retounen gade videyo a m di waw nèg yo fè flay wi mesye gade travay nèg yo men erezman m pa t met vwa m paske nan dezyèm emisyon m te fè a m te just di lapolis atansyon ou ka fon flay la paske Sitwayen an, li t ap reponn yon seri de kesyon. Trè movèz kesyon, men li t ap bay de bòn repons. Èske nou pa sonje m te di sa? Se yon moun ki pale vrèman byen, ki pran san l pou l pale e ki ap bay de bòn repons a de trè movèz kesyon. Kounye a la, gen yon pawòl k ap pale. Kòmkwa, gen komisè Muscadin ki ta di ke si se te li, yo pa t ap jwenn tras sitwayen an. Kounye a, ban m di w yon bagay, komisè. Si se ta vre ou ta fon deklarasyon konsa paske yo voye deklarasyon an ban mwen mwen m gade l m pa kwè se ou menm ki ta pral di yon bagay konsa si par enposib se ou menm ki te tonbe sou sitwayen sa ou tap touye l epi aprè tout moun tap di ke Muscadin touye yon bandi epi fanmi an ta pral pran lajistis pou li Fanmi an ta pral pale, tout moun ta pral di, a e manman bandi, sè bandi, papa bandi. Se la a pou m di nou an ke moun nan mèt fè mil bagay ki byen, atansyon nou pa pran erè la, fè an sòt ke ou pa fè erè. Paske nou te toujou di ou, fèt atansyon a vou ki ap pede bat bravo maten, midi e swa pou Muscadin, il a fait du bon boulot. Men gon lòt kote tou li deraye. Ou imajine w Muscadin te touye nèg sa. Tout moun ta pral dakò ke se bandi. Men kounya la menm Muscadin kanpe pou libere nèg sa. E m ta kapab di se preske tèt atè wi. Paske aprèzavwa fè yn tèl deklarasyon aparaman donk procéder à la libération d'une telle personne Ebyen sa konstiti yn eleman de jèn. M pap di plis, nou pral nan lòt dosye. Eske nou konnen plis pase 20 kay boule nan katye Solino? Daprè deklarasyon kèk abitan nan zòn nan, ebyen fò n di ke ensidan sa pwodui aprè yon timoun ki tap boule yon fatra epi van pote dife sila nan espas ki gen gaz. Lòbèy pete. Ki, petèt m pa konnen eske s on movèz direksyon de la part de Theriel? Eske Theriel a pike o vif l'orgueil de Rudy ki fè li reponn konsa paske Theriel fè on emisyon aparaman l site non Rudy nan kestyon dosye Shelson Sanon an paske pa bliye Rudy gen de trè bon rapò avèk Pierre Esperance e li di ke l te konn pale ak Rudy. Rudy di. O gran jamè Teriel li pa konn pale a Teriel. Teriel ekri l, men li menm li pa pale ak Teriel. E li te pwofite jisteman pou eseye fè moun yo konprann nan lojik Teriel ye a, Teriel fè tèt li parèt kòm yon militan, yon pwopagandis paske sa Fednel Monchéry t ap fè a konsènan Pierre Espérance e pou detwi rnddh. Li sanble tèt koupe ak yon travay konsa Teriel ap fè paske Pierre pa deside pale de alò Fednel mon cheri fon ti kanpe sou pale de kestyon Pierre Esperance lan men sanble ke Rosemila te anboche tande byen wi Fednel mon cheri pou fè djòb sa men kòm Fednel mon cheri manke kapasite pou l fè djòb la ebyen la l pran yon nèg ki pi fò. Aparaman, se ta yon bagay konsa, men li pa di l dirèk. Èske n konprann? Donk, nou pral kite w tande Roody k ap reponn Theriel paske, ekoute, m panse ke jistavan m fè nou tande Roody, TT, m ap mande w plis sajès. Pi kalm. Paske sa ka rive, brother. Depi ou wè yon sipèsta, epi lide sipèsta konn tèlman monte nan tèt ou, sa konn rive ke ou fè ti erè. Ou konprann? Pa egzanp, lè w pran le ka de Christiano, ou wè sa foutbòl la fè Christiano. Menm lè l nan yon klèb, l ap touche dè milyon, dè santèn de milyon, sa pa aranje lèzafè. Èske w wè sa m ap di w la? Sa pa aranje lèzafè. Li ta toujou renmen jwe yon match Lig dè chanpyon. Konprann byen. Ann tande Rudy k ap reponn. Mwen, pèsonèlman. Nou wè sa k ap fèt la? Ou wè misye di w ke Theriel di l te envite yon jounalis, an palan de mwen menm, e ke m mawon l mwen pa vini. M pral montre nou konvèsasyon Theriel. Pa avè m paske m pa t reponn. M pral montre nou konvèsat 29, ou wè li men l la a, 29 desanm, t men l la a. Frè m, ou anfòm? Vandredi, m ap, m ap rele w. Nap fè nap fè yon emisyon pou ane a. Nap fè yon dènye. Nap fè yon dènye emisyon pou wè nèg m pa twò bon pou dènye a bilan. Eske nou wè moun kap gade anba vlog sa eske nou wè m reponn. Theriel ekri m 29 de 29 desanm m pa reponn Theriel pa zanmi m m pa reponn. Misye ekri 30 misye fè 31 misye pran 30 desanm li voye sa ban mwen foto sa poul moutre m men ki emisyon l pral fè a m pa reponn toujou si m te reponn nou tap wè nou tap m pa efase anyen. Pase nou gen yon mòd an Ayiti, nou oryante nou oryante lopinyon jan nou vle. Ou wè m pa t okipe w, ou wè depi 31 desanm, gade kilè m resi reponn. Ou pran foto m mwen menm Morvan, Yvenè avèk avèk ti nèg la e sa ki nan mega, Boustè. E Dimanch? Sizè se lè sa m kòmanse, sizè sa emisyon sa w mete la w mete sizè. Sa di donk m pa t ap janm ka patisipe ladann. Menm si m ta reponn ou favorableman m pa t ap kapab patisipe pase emisyon m nan m te gentan anonse l on semèn alavans m t ap fè l kanmenm. Konn a mesye Manny mwen menm mwen vin avèk prèv m pa fè w anyen lan bagay men men men de kote w ekri m m pa reponn ou. Bon si m pa reponn ou kilè sa m te gen konvèzasyon avè w? Konnye la. M di Landry a se alye m disip ye fè vakabondaj e ke m konnen li fè vakabondaj. M se premye moun k ap vin nan mikwo a la k ap demonte l. E sa m di Morvan. M di men jan Theriel ap fè l la m pa renmen l. Theriel parèt mwen menm, Theriel ap fè menm travay avèk Fednel Monchéry. Nou pa wè Fednel pa fè konferans ankò? Moun ki pi entèlijan yo. Nou pa sonje chak semèn e. Fednel mon cheri gen yon konferans li te konn ap fè sou Shelson Sanon rnddh pierre Esperance nou bay Fednel gen 2 mwa li pa janm fè sa ankò paske li gen Theriel kap fèl pou li konnya se sak fè se sak fè Fednel pa fè pa fè pa fè pa fè konferans de près sa yo ankò pandan m rele Morvan m di m pa lan emisyon avèk Theriel sa sa m se avèk Morvan mwen pale m pa pale a Theriel Theriel pa zanmi m m pa pale avèl ni sou ekri lekri m la. M pa rele l nan telefòn pou m pale avè l. M rele Morvan pale avèk Morvan. Morvan di m wi li pa patisipe nan emisyon tou l pale alto an tou. Kounya la lè w rete w di ke w pale avèk jounalis la ou envite l epi li mawon li pa vini. M pral konfime sa m ap di a pou nou. Wòlà la m pral ale nan DJ Fanfan. DJ Fanfan patnè m ekri m. M ap mete tout sou sa la pou nou wè konvèzasyon m men Fanfan ekri m. Fanfan ekri m 30 desanm. Jou Teriel fè emisyon an Fanfan ekrim di de Fanfan di mwen Teriel di ou mawon li men ki repons m ba DJ Fanfan mwen te gen randevou avèk li menl la men men men men men repons m ba DJ Fanfan la li ekrim li dim Teriel di ou mawon bon poum mawon fòm te pale avèw sim te pale avèw sa di donk bròdè wap fè travay de lopinyon ou gen travay wap fè fèl pa mele m nan pa mele m nan malpwòpte w. Fè travay ou a men pa mele m. M montre piblik la klè ke m pa gen konvèzasyon avè w. Ou ekri m senp men m pa reponn ou. Jou m te patisipe nan emisyon k te fèt Kanada a, se paske Morvan te rele m, m ap dòmi. M wè se Morvan ki rele m. Si yo pa te rele m, m pa t ap reponn. Morvan rele m, m ap dòmi, li di m piblik la ap mande pou mwen, fò w fè yon ti pale. Poutèt Morvan mwen. M pa janm fè ekip a moun mwen pa konnen. Jamè ogranjamè! Sinon politisyen isit ap tap sal boundam nan emisyon sa map fè la. Ah wè m pa janm fè ekip a moun mwen pa konn. M pa konnen w zanmi. M tande w nan radyo men kote m konnen w. M konn pou ki moun w ap travay, m konn kisa w ap regle. Bon nou menm nou di e pou Pyè map travay omwen nou konnen. Bon mwen m konn pou Gaston ap travay. Men sof ke m wap fè menm travay Fednel mon cheri tap fè. Gen de twa mwa de sa se li m wap fè. Se li menm m wap fè. Si w ap denonse gang yo fò w denonse moun kap ba gang nan tete tou wi. Fò w denonse Osmia. Fè wap denonse gang. Adye! A wè! E Rosemia? E Martelly avèk tout Jovenel. Gon machann mikro Petyonvil, Jovenel te bay 3 milyon goud. Eyy! Pou kraze rnddh pou li. E machann mikro a al nan rnddh li di men kòb Jovenel ba li pou l kraze rnddh. Nou menm konbe kòb nap ba li. Aah! Aya! Ooh! Pierre di misye ou mèt kraze l. E nèg sa chak emisyon lap fè depi lè a vre depi emisyon l kòmanse Pierre Esperance rnddh. Se yon kanpay li ye. Lè w pran yon peyi ki fèb eta l fèb la rnddh se youn nan ra enstitisyon ki kanpe anfas gouvènman an Ayiti. Paske nou pa gen opozisyon, opozisyon se yon bann se yon bann se yon bann visye dèyè nou wè l la. Moun kap fè opozisyon an Ayiti yo se yon kolòn visye yo ye. E tout tan tan yo poko jwenn. Ya se yon kolòn visye yo ye yo pap fè opozisyon vre. Tout gouvènman k an Ayiti gen pwoblèm avèk rnddh, paske se li k toujou kanpe an fas yo, k ap denonse yo sou le, paske li menm pawòl pa l la ka rive sou plan entènasyonal. Michel Martelly avèk Laurent Lamothe, nèg sa yo al jis an Frans, delege moun al an Frans, y al kot FIDH pou mande retire rnddh nan FIDH. Martelly avèk Laurent Lamothe. M ap, la a m ap pale la a, an 2013, an 2014. Lè Jovenel moute se te objektif li kraze rnddh. Rose Mignon ou pa kapab. Ou te pran fednel mon cheri fè travay la pou ou bon kòm fednel genlè pa gen karis li paka fè li ou vin rive yon kote ou pa sèvi a fednel ankò e nan pwen ke fednel gen 2 mwa la li pa janm pale de dosye sa ankò ki ès selson sanon ye selson sanon son kwidanm konn a m pa di pou yo fè malere abi men m di nou dosye sa m konnen l byen. Lè Tanyel ap pale li janm di ke madan Shelson gen plis ke konbyen tan se Rene DH ki tap okipe l, ba l kòb pou l manje avèk pitit li? Avèk pitit li bon. Dosye sa yo. Map aprann sa pandan weekend nan. Non dosye sa yo pa bò li? Peye lekòl timoun nan, lè sa timoun, li te timoun. Epi 2, si Lèlène son moun ki gen grenn nan mounal se pou Lèlène kan, se pou Lèlène pale nan dosye sa wi. Ou wè m di l piblik. Si Lèlène gen grenn se pou Lèlène pale nan dosye sa. Paske Desalin lè li te lan rnddh se li ki te konn ale avèk Serge Gonzalo nan tribinal. Sa vle di nou gon nou gon fiksasyon rnddh ke nou bezwen kraze pou nèg lan gouvènman an Ayiti kapab fè sa yo vle. Je bon malgre ke la nou fè sa nou vle. Nou fè sa nou vle, gouvènman an Ayiti fè sa yo vle jan yo vle. Lè gen masak ki fèt se pa rnddh nou ap tou ap denonse yo ki ba yo. Se tout afè nòmal ke gouvènman an bezwen kraze rnddh. Se tout afè nòmal wi. Tout moun ki lan pouvwa an Ayiti rnddh se, se yo lnmi nimewo 1 yo. Konnya m pa konnen si w gen moun w ap jwe vèt yo. Konnya se ou k konnen a konsyans ou si w ap jwe vèt moun. Men on nèg k ap konbat rnddh pou mwen menm se jwèt phtk w ap fè. W ap fè jwèt phtk. Sou dosye Shelson nan, m tande se rnddh jwe pye ze men pou yo te mete l nan asiz sa ki sot fèt la wi. Mwen tou vande Shelson a pitit li yo se Renedh ki bal manje chak mwa bal lajan poul okipe pitit li ou konprann konn ap konn a ti Rosemia moun sal Rosemia kokorat mwen mwen konnen dyòl mwen bon si gon moun dyòl bon an Haïti se mwen li ye e pa fè pèsòn mwen menm se sèl nèg ki pa bezwen al kache lòtbò pou pale avè nou map m la an Haïti maten an la Rosemia son kokorat ou ye. E ti salop ti salop tankou ou paka kraze rnddh on ti salop tankou ou ou paka kraze rnddh kon a rose mia pansel ka kraze rnddh bon jovenel a mateli pat kapab kon a son kokorat tankou ki ka kapab e map tou dou sa m ba ou lan primè next time ke yap soti yap soti yap soti bagay sou moun ki lan lis gang ou la e kap kap kap soutni gang ou ladann bon mwen k di w li ou ladann. Moun ki poko t vòlè sot pou yon pòm Bertho Dorce se avèk avèk kitel next moun nan se ou e se batay sa wap mennen e batay sa wap mennen wap mennen batay paske ou konnen non sou lis li pral soti kòm moun kap finanse gang an Ayiti e kòm etan done ke Ou te pran Fednel ki pou mennen goumen an pou ou Fednel pa kapab konnen m pa konnen si w fè rekritman ajante m pa konnen m pa ka pale sa m pa konnen m se pwoblèm sa Rose Mia genyen ou paske w konnen non w sou lis la e menm Mateli ap kriye Mateli pran avoka li di avoka l la se rnddh ki bay non l sou lis se pyè wi se sa yo genyen wi se rnddh k ap bay yo. Bon tout moun pa konn sa Martelly fè? Mwen panse NDH kap bay yo NDH kredib sou plan entènasyonal vre pase yo tandel menm menm ankèt fifa ap mennen se pa li menm yo pase lè tap mennen ankèt sou Dadou a valè nèg ki tap voye moute nan dosye sa apresa n pat fèmen djòl nou mwen wè mwen menm Voum dekouvri pè esperans lon bagay louch map gen krenn de boundam m vin palel nan mikro a paskem pa ret a okenn moun map vin palel la piblikman san pwoblèm san pwoblèm map vin palel la alò son sèl òganizasyon dwa moun ki gen an ayiti kifè nou tout se souli nap choute a tout moun nan gouvènman se souli nou tout bezwen plonje poun choute a mwen djòl mwen bon e pyè se alyem wèm di nou la nan mikro a pyè se alyem. Wè m gen ribrik Dwa Moun anndan emisyon m. M fè l avèk rnddh. Se alye m. Kon a on nèg k ap fè emisyon w ap choute sou rnddh kon a ou envite m. Nan ki sa w envite m lan? Pou m vin choute tou pou ou tou? Non, fè chou tou pou kont ou. Pa pase balon an ban mwen. Kon a w ap fè batay de lopinyon w ap montre moun yo ou se zanmi m e ke ou te envite m lan emisyon m pa vini m mawon. Lan ki sa m mawon? Se zanmi m bwòdè? M konn pale avè w deja? W ap di m mawon. M mawon lan ki sa?